Si se pou dcpj, Antonio cher ami di Don Kato pa tap janm rive senatè dla repiblik. Asasina, tantativ asasina, vol a men arme, se akizasyon kap peze sou dol. Men se gras ansanm avek ansyen prezidan Joseph Michel Martelly ki te fel arive jwenn sètifika poul te poze kandidatil. Pou senatè Youri Latortue, Militè dominiken te sezi yon kagezon zam ak bal ki t ap rantre nan peyi Dayiti pou li. E mesye sa yo te mete ansanm, yo t al chèche gwo bandi an Repiblik Dominikèn ki te kite peyi a pandan Preval te prezidan pou te vin kraze seyans andedan palman an. Paròl Rosemon Jean, Ebyen mèch masketi a ap boule rèd rèd nan dèyè nèg yo. Poze kou makafe, tout 32 dan l deyò, chèf jenèf la ki se Jimmy Cherizier alyas Barbecue, waww, medam, matmwazèl e mesye, se pa ti kontan l kontan Lèzetazini Kanada, Repiblik Dominikèn sanksyone yon seri de nèg nan politik e non sèlman sa tou yon seri de nèg nan sektè prive a ki kraze peyi Dayiti. Pou chèf G9 la, pi gwo rèv li se vwayaje, ale Labadi, ale Remon Lèben, ale Pò Sali, jele, vizite tout peyi Dayiti. Ou pral tande deklarasyon l. Abitan nan Sous Matla te nan gwo difikilte mèkredi 19 avril la kote nèg ak zam k ap opere nan nivo Kanaran ak Ti Tanyen anvayi yo. Popilasyon an ki lage 2 bra balanse lanse yon SOS bay otorite ak lapolis. Katye Meyòt, komin Petyonvil te tèt anba jou mèkredi 19 avril la Popilasyon katye sa te nan gwo difikilte anba nèg ak zam gwoup ame Vitelòm ki debake Meyòt ki tire anpil katouch mete dife nan kay ak machin. Se responsabilite Leta pou asire sekirite sitwayen yo, deklarasyon Premye Minis Ariel Henry ki di gouvènman an ap fè tout sa k posib pou l bay mwayen nesesè ak fòs lòd yo pou konbat fenomèn ensekirite a menm si l rekonèt li p ap fasil. Chèf Primati a fè deklarasyon sa yo nan kad patisipasyon l nan kloti trèzyèm edisyon entènasyonal Somè Finans anba tèm Finanse Eco 2. sa vle di devlopman ekonomik ak ekolojik. Nan okazyon sa, Premye Minis la anonse gouvènman ap travay nan tèt kole ansanm avèk Wo Konsèy de Tranzisyon an pou pèmèt enstitisyon demokratik yo refonksyone nòmalman epi remèt pouvwa a ak moun popilasyon an chwazi nan eleksyon. Yon selil kriz pou trete dosye ijan yo nan Pakè Pòtoprens kreye mèkredi 19 avril la Komisè gouvèneman Pòtoprens lan mèt Jacques Lafontant ki fè anons lan fè konnen sèvis piblik jistis la pa dwe janm kanpe. Chèf pakè a ki rekonèt revandikasyon sibtiti komisè gouvènman yo jis presize selil sa kanpe se pa pou afebli mouvman grèv Sibtiti yo. Direktris jeneral kès asistans sosyal Edwine Tonton te devan jij enstriksyon Jean Wilner Morin mèkredi a nan kad dosye denonsyasyon kòripsyon ki gen nan cas aprè odisyon an ki pat fini akoz pwoblèm ensekirite ebyen direktris cas la gen randevou pou l retounen demen 25 avril kap vini la. Nan yon kominike ki mete deyò direksyon lekòl dwa ak Ekonomi Okay la regrèt desizyon UEH t pran an pou koupe tout relasyon l ak lekòl dwa Okay la. Nan kominike sa a direksyon an fè konnen malgre yo satisfè tout egzijans yo, rektora a prefere kanpe relasyon yo ak lekòl la e menm entèdi yo itilize so ansanm avèk logo UEH la. Medam matmwazèl e mesye, byenvini nan jounal tout ayisyen konekte, se Fouco zanmi enfo pa w kap prezante ou edisyon sa. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Sanksyon peyi Kanada, Lèzetazini ki teke pas la bay Repiblik Dominikèn. Medam, matmwazèl e mesye ki non sèlman sanksyone epi pase lòd ansanm avèk chèf imigrasyon an kote yo rankontre ansanm avèk enkilpe sa yo pa ezite mete yo anba kòd. Rosemond Jean ankò yon lòt fwa prezante devan laprès e se pa 2 a 3 koze ti konpè a pa mete deyò, rakonte kòman nèg yo te arive kraze palman an, pran gang, rantre nan palman an epi jounen jodi a men rezilta a mwen envite w tande ansanm avè m. Premye minis William, m pa sonje si se se te misye kòm dènye premye minis, pou nèg yo kraze seyans lan, se 2 kidnapè, 2 bandi notwa. ki pa t janm soti depi sou Marthe depi sou René Préval ki desann machin Don Kato al gade seyans sa al revizyalize seyans sa pou nou wè ki moun ki t ap desann nan machin Don Kato ki moun ki t ap desann nan machin Youri Latòti pou te vin kraze seyans apre kesyon matyè fekal nan palman. Selon deklarasyon sitwayen an bandi sa yo ki te la Sou prezidan Preval ki te pete kouri al kache an Repiblik Dominikèn, ebyen senatè yo t al fè kòmand yo epi sa w tande a pou yo te vin mete pikliz andedan palman an. Tout bandi sa yo kote yo te ye? Se te an Repiblik Dominikèn yo te kache. Ke Youri avèk Don Kato fè kòmann yo. Te fè kòmann yo pou yo vin kraze seyans wi. Machandiz. Se machandiz yo te. Yo desann nan machin ofisyèl yo wi. E lè sa a, e gen gen ki e e e nèg sa a m pa ka sonje non l ki te Bèlè. Se misye ki te premye envante kidnaping nan Bèlè. Pou l pa mouri sou Rene Preval, li rantre tèt li. Se nan seyans 12 janvye, si m raple m, dènye seyans lan. Mesye sa yo debake avèk mesye sa yo. Ki moun kal resevwa yo? Se te Antonio Cheramy. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa, pi lwen medam matmwazèl e mesye, Rosemon pale avèk yon seri de moun ki nan medya a ki ta vle fè pase Don Kato pou bon moun tandiske pou li se diferan pandan l t ap rakonte istwa l. Jodi a m wè konpa gen yon seri de nèg Des pseudo analis politik kap fè kato don kato di Antonio cher ami pase pou moun de byen. Yo bliye moun ki vini avèk baz gang Cameroun nan rit se maten men se te kato. Etan done kato toujou gen moun an pouvwa. Lè pou kato senatè t la yo pran dida pou senatè pandan ou wè l pran pòz ap manke Martelly t phtk dega dcpj te refize bay kato sètifika bòn vye mèz. He talè talè talè talè wi kitem bwè ti dlo kitem bwè ti dlo kitem desann pawòl la ok. Donk apre sa kisa ki pral pase Rosemon pwiske lap arive senatè de la repiblik. Se Martelly ki fè presyon ki fè Kato kandida. Men atan, atan, atan, atan, kalme. Respire men kisal te fè ki fè ke dcpj pat vle delivrel sètifika? paske pèp ayisyen mwen pa ka pral mwen pa ka leve mal chèche yon sètifika epi lèm rive yo dim yo pap ban mwen l gon rezon kanmenm. Kidnaping, asasina, vòl a men ame. Talè talè talè. Non, sanble se mwen k nan dò non. Nou wè jem klè? Kidnaping. Se sa yo te repwoche l. Se sa yo ki fè dcpj pat vle bal sètifika bòn. Ki fè l pat ka al dcpj al pran sètifika bòn vye mès. Talè, an talè fon poz. Pase la pipi kenbe m. Fò m al fon pise pèp ayisyen pase. Nou bay sigarèt la? Poukisa? Pou l pa rekonèt pou kato pa konn si tifi ansent pou li. Poukisa? Yo pa bal pitit la poutèt moun paske se pa se aprè kato fin senatè yo kite l konn pitit la. Paske l pat bon moun? Paske l pat bon moun paske l te yo te repwoche l de kidnaping. Lè yo pwoche w yo repwoche w de kidnaping, vol à main armée, asasina kidnaping, fòk gon tribinal ki blanchi w. M pa konn si w konprann non. Otan ke w pa gen yon tribinal ki blanchi w, moun ki te akize w la ap toujou rete. Akizasyon sa a rete e demè. Donk pou moun ou toujou kidnapè? Wi. Pou moun sa w toujou kidnapè. Men, talè talè, ban m di w yon bagay. Kòman w konprann dosye sanksyon an? Paske w ap gade yon seri de dirijan nan peyi Dayiti epi yo twouve yo. sou menm lis ansanm avèk bandi. Ki sa w ka di nou nan sa? Se sèvis espyonaj dominiken, sèvis espyonaj ameriken, sèvis espyonaj kanadyen, men yo nan baz tout gang yo, yon fason pou yo wè, pou yo kapab jere sekirite esteryè pa yo, sekirite lakay yo. Sa vle di yo enfiltre gang yo, yo konn ki moun ki nan operasyon. avèk gang yo m sonje lè youri latòti don kato nenel kasi rika pyè tap kraze seyans nan paleman men ki moun yo te itilize pou te kraze seyans yo lè nou sonje istwa ti rasta Lè l fin kraze seyans Don Kato, kay ki moun li te li te refije li t al pran refij? Se pa t kay Don Kato? Men, atan, apre Mateli, jan ke ou di a, fin fè Don Kato jwenn sètifika a, pa vre? Men, nèg yo al poze yon aksyon konsa nan palman an, Kisa Mateli te di yo aprè? Mwen menm pral konnen Mateli pral fè deklarasyon sa a. Mateli pral reyini mesye dam politik yo nan nan yon otèl nan Petyonvil. Li di mesye dam yo, mesye dam politik yo, mwen envite nou la pou nou ka pran konsyans. Kòmsi nou kite mwen menm Mateli ki gen 25 an ki pa janm frekante yon moun de byen vin prezidan nan figi nou la a, malgre sa n pa ka antann nou? Antelit di yo sa wi. Epi li kite yo kanpe li vire lale. Ok sa vle di mwen menm sim diw sak fèm mal se le fè ke gen de non bandi la m konn izo men m pat janm konn non non prenon izo non m pat janm konn non yo Vwala ke sèvis ransèyman dominiken tèlman anvayi nou, yo nan tout geto, yo nan tout katye, yo nan tout salon, yo nan tout kay. Sa vle di lè w wè yo yo di w entèl nan gang, yo konn de kisa y ap pale. Men, e pou Youri Latortue? Ban nou ti limyè sou dosye l la paske li deklare nan laprès se akoz fèm rapò Petro Caribe ke l te fè ki lakòz Repiblik Dominikèn mete l sou menm lis ansanm avèk bandi yo. Lè w pran de ka Youri Latòti ki di se paske l ap fè fèm ze ki fè yo mete la Repiblik Dominikèn mete l deyò. Men se mwen k denonse Youri ki sot achte, ki t al achte minisyon, bal, katouch de diferant kalib. Lè m denonse, se pa mwen k te konn te gen enfòmasyon an. Se te yon gran anbasadè, yon gran pwisans. ki mete leta okouran men kagezon kap soti an Repiblik Dominikèn e kagezon sa yo fè yon kolonèl dominiken sezi l sou fontyè a men malgre sa yon te gentan pran nan materyèl sa yon te gentan pran nan minisyon sa yo li pase pa e kòman yo rele bagay sa ki dlo nap ki malpas la Rivyè Masak li pase pa li gentan fon chaloup pran enpe li pase pa Rivyè Masak. Lè m denonse sa m di sa li te senatè genyen òganizasyon CNDDR lè m fin fè deklarasyon sa sou radyo karayib CNDD yo vin konfime wi efektivman yap travay sou yon dosye konsa vre, men se pa yo k mete l deyò, pa konn kot Rosemon jwenn enfòmasyon an. Ou kwè yo pa ta pou konpayi sekirite l la Rosemon? Non, konpayi sekirite a wap gen, m ka konprann si yap arete w, yap jwenn 12, kalib 12, 9 milimèt, 12 e 9 milimèt. Men depi ou nan de 56 am de gran kalib. Pa gen sekirite anko. Se pa ajan sekirite anko. E pou gang ou byen pou? Hein? Pou l bay gwoup gang ki gang? M pa konn si se gwoup gang. Petèt pou lapolis la tou. Non men, m pa konn si. Li pa t pou lapolis. Dabò, ann al gad Raboto. Sa Raboto te di. Sa k pase? Kiyès ki fè Raboto sal ya? Se Youri Latortue ki fè Raboto sal ya. Eske youri jodia ka dil pat yon chef de gang non youri paka di sa youri paka di se poutet li gen fèm ze ki fè la repiblik dominikèn kondane sanksyonel li tap kolabore li tap aji li tap achte nan men yo yo gen non yo gen kat didantifikasyon nasyonal yo gen tout bagay yo. Mais c'est quoi l'histoire? Sa vle di la a son kesyon de kliyan ansanm avek machann kap regle? Ok j konpran j konpran m konprann eeyy ala de salmanaj sa wi nan peyi sa e pou senatè nenel cassy menm kòm se menm ekip la depi w jwenn youn ou paka pa jwenn lòt la. Lè w pran yon nèg tankou Nenel Cassy ou mete sou lis men si Nenel Cassy t al dcpj yo tap arete l pa vre? Yo t ap arete l parapò avèk ankèt ke dcpj t ap mennen konsènan asasina konsil Dèlma 40 lan. Paske yo jwenn kou Nenel Cassy di li sove de jistès, yo manke touye l, epi lè y al gade konsil la mouri, epi yo di misye di yo ouvri bal sou machin li, machin li pran yon pakèt katouch, epi lè y al gad machin nan, machin nan pa gen anyen. Nenel pa gen yon. Aloske dcpj retrase ponya ki tiye konsil la nan machin Nenel. Li gen pouvwa, li nan SDP, li tou pwisan paske la polis depi w tou pwisan, la polis, la jistis pa p arete w. Jiskaske misye pral fè demach, li pral nome direktè jeneral la polis. Se se se nenel cassy ki nomen frantz elbe. Wap bat kont sa non zanmi. Se nenel cassy ki chwazi frantz elbe kom direktè jeneral de la polis nasyonal. Lèl fin chwazil lal chèche apwi ansyen prezidan an joslèm privert. Joslèm privert pral mentnan akonpanye pou al fè. Ansyen manm fondatè Fantom 509 la. E Ariel ki touye Jovenel? Ariel, a 80 pou 100, Ariel se sèvo krim nan, paske se li ki benefisye de krim nan. Sa vle di li te dwe sou lis moun ki pa ta dwe antre nan Sendomeng? Non men, li te sou lis lan deja. Li te gen entèdiksyon depa. Se pa lajistis ki retire entèdiksyon depa Ariel Henry konsènan asasina de Jovenel Moïse. Se Ariel Henry, sou baz gwo ponyèt, ki retire entèdiksyon depa l. E nou konnen Ariel Henry li menm ansanm avèk komisè di gouvèneman l, donk komisè di gouvèneman Jacques Lafontant te di se li se tchoul Ariel. Donk èske se pa Bon, bagay sa, bagay sa, m pa vle yo yo arete m ladan l wi. Ou konprann? M pa vle yo arete m ladan l. Sepandan, epi m pa p repete w betiz. Si aksidan gen de betiz m pa kontinye ou pa bal tete ou pa nouril pase on nèg ki fè 4 ran nan fakilte de dwa 22 zan nan lekòl bawo pou antre nan bawo pou reflechi pou fè tèt ou travay pou pwodwi on memwa pou yo kapab baw on lisans. Pou gen 20 an komise e kòm avoka ou komisè gouvènman ou pase sibtiti ou moute komisè gouvènman epi pou di ou reta yon nèg fò nou pran prekosyon a sa nap di ok e pou mwen menm Lafontan vo plis ke sa bon m konprann ke pafwa la mizè ka fè yon nonm fè sa w pat dwe fè di ou konprann. Bon anfèt M pa kwè yo ka arete w pase se li ki te di l ret a Ariel. Li pa t janm di l ret a Jovenel Moïse. Okontrè, li t ap batay ansanm avè Jovenel Moïse paske lè prezidan an te deside pran sanksyon kont yon seri de nèg nan SDP, ebyen se kòd li t ap tire, li pa t vle mache sou lòd. olye l te dil ret la prezidan moun ki elu a li rete ansanm avek moun non l si te nan touye prezidan elu a e li k te da fèl ak bouch li men nan sans sa pa rapò avek jan lot peyi yo ap frape dirijan nou yo. Kòman w konprann sistèm jistis la pa rapò avèk sanksyon yo? Nou pa gen leta, nou pa gen dirijan, gade sa Ariel Henry fè jistis an, li pran yon madam, se vre madam Emeline Prophète di l se atis, di l se jounalis, li di l se powèt, mwen menm m achte liv li plizyè fwa, m al achte liv madanm nan, l ap fè sa yo rele vant sinyati, m pa janm konn se konbyen madanm nan te konn konbyen bay yo, Epil fè liv avè yo? Men lèm konn tande sa madanm sa ap di avèk jodia madanm nan nan ministè la jistis kòm minis kòm minis de la jistis epi se sa menm kominike yo paka pran kont sitiyasyon banditism yo paka pran gade tribinal fèmen grefye grèv si pa si pa pa gen anyen sa vle di ou vin konprann ke Yo te di Jovenel pa kapab, men jodi a yo ta dwe pran konsyans se pa menm kapab yo pa kapab ankò, ke fò yo rann kont plas yo pa menm la. Bon, sa vle di se sa ki esplike ke le Kanada, le Kanada, Lèzetazini, bon, Lèzetazini li menm se yon lòt ka, Paske etazini se koman li ye se tankou se moun sa yo lè l fin itilize w se tankou kapòt li sèv avè w tankou kodòm bagay li pap bezwen ankò li pral jete w paske kounye a l bezwen de sant nèf lèzetazini se bezwen l pa bezwen ankò yo kounye a l ap chèche alye pou ede l manje pou ede netwaye netwaye kay la men mwen menm sa k fè m mal se pa larepiblik dominikèn se pa lè kanada ki san istwa san kilti san anyen. De moun nou tap nou te pwofesè ayisyen te konn al fòme epi jodi a ki kanpe la an sipè matadòks kap korije lakay nou e ou konprann kap kap mete lòd lakay nou sa vle di si gen de bagay ki revòlte nou nan nan nan nan kesyon kesyon lis sa a se sa men lè pa egzanp ou vin ou vin reprezante yon danje pou vwazinaj ou Pa mande pou vajinaj la, pa mande padon pou vwazinaj yo, pa foure bouch nan afè w, piske w anpeche yo dòmi, piske w ap pètibe katye a, pase e pa sèl nou ki nan karayib la, e pa sèl nou ki nan zòn nan. Mwen m panse se sa, e an twazyèm liy, mwen kwè se lwil maskreti a tou k ap mache nan dèyè yo. Pase lè w pran Pyè Esperans. ke tout planifikasyon kesyon manda dapre tout enfòmasyon k genyen te planifye lakay li pou pèmèt yon jij mete manda darè dèyè Jovenel Moïse. Alòske Pierre Espérance te tou tout katalpala, li mennen ankèt nan tout katalpa, 75, Dèlma 83, tout zòn sa yo nèt, w ap jwenn moun ki t ap met foto pou Jovenel Moïse se te Pierre Espérance. P. Esperance avèk nou. Ebyen, jodi a, lè n konnen kantite moun kòman P. Esperance vide a de rapò pou destabilize Jovenel Moïse, se kama. Ou konprann? Se sa yo fè, y ap rekòlte. Sa vle di, mwen menm m te di yo sa. Konbyen fotil te tann ou tann manda jovenel fini 7 mwa paske mwen m pran jovenel moïse tankou yon boutèy nou vle kraze boutèy la lè nou kraze boutèy la kòman nap fè pou ranmase zenglen boutèy la paske m te diw sa nou ka kraze boutèy la men ranmase zenglen an se 2 men jodia nou tout konstate Popilasyon an, pèp la ap blese nan zenglen boutèy ke mesyedam opozisyon yo, sdp, Majorie Michel, André Michel, Nenel Cassy, Ariel Henry, elatriye, met ansanm yo kazon boutèy, epi jodi a gen popilasyon an k ap blese ladan. Ala de koze nan peyi sa, gen pawòl pèp ayisyen Men se tank pa genyen ak bouch ki pou pale. Medam, matmwazèl e mesye, apre yon bèl bout tan, ebyen chèf Jenèf fanmi e alye a te fè silans, li soti nan silans li, pale nan mikwo laprès, pou l di jan l kontan Lèzetazini, Kanada pran sanksyon kont on seri de nèg nan peyi Dayiti. Mwen felisite Kanada ki pran sanksyon kont vòlè sa yo. Jodi a e pou yo ret nan peyi a la. Lè yo malad, yo pa ka pran elikoptè pou mete yo Sendomeng pou yo pran avyon pou yo ale Miami jan m sot di an. Kounye a yo pral wè yo nan nesesite pou yo konstwi bon jan lopital. Jodi a. Machin 120 mil dola ameriken, 200 mil dola ameriken yo genyen, yo pral wè pou yo konstwi bon wout, bèl highway, e ke pou yo ka kouri l. M panse sanksyon yo, se e la a yo bo pou nou. E sa k fè m felisite Etazini, Kanada pou sanksyon yo. Jan chèf Jenèf fanmi an eksplike. Men ou kapab raple w nan jou pase yo, Lèzetazini, Kanada te pran sanksyon e menm Loni te pran sanksyon kont li. Alò, èske sa pa fè efè sou Barbecue? Jan l ap felisite peyi sa yo ki sanksyone dirijan yo, pèp ayisyen, li te reponn konsa. Men men men, sanksyon pa fè m deche w ni frèt. M pa posede anyen Repiblik Dominikèn, m pa posede anyen Kanada, m pa posede anyen an Frans. Tout sa m posede, m posede l nan peyi m. Ki mele m. Sanksyon pou mal kibò. M pot peyi sa nan kè m. M fèt an Ayiti e m ap mouri an Ayiti. Pa gen moun k ap fè m kite peyi sa. Pou chèf Jenèf la, sa k fè anpil otorite nan peyi Dayiti pa vle wè l, se akoz diskou l ki deranje yo paske l ap mande dlo potab, lekòl pwofesyonèl, pi bon kondisyon lavi, donk, Li pa pè lè yo di l se teworis puiske Nelson Mandela te kòmanse konsa e se non sa a yo te ba li. Diskou m nan deranje lè w ap mande dlo potab, lè w ap mande lekòl pwofesyonèl, lè w ap mande pi bon kondisyon lavi pou pèp ou, ou gen yon diskou ki deranje. De se fè, o kòmansman yo te di Nelson Mandela ete teworis. Paske depi w ap goumen kont yon sistèm apateyd kriminèl, y ap fè w pase pou teworis, pou bandi. Yo te met Castro nan lis bandi. Yo te di Desalin et on chèf gang. Paske depi wap goumen kont sistèm kowonpi an se konsa. E sanksyon yo pa fè okenn efè sou mwen. Yo pa deranje m. Mantalman yo pa deranje m. Moralman yo pa deranje m. Ekonomikman yo pa deranje m. Paske janm sot di nou an. M renmen peyi m, m nan peyi m. Eske yo koupe viza G9 mwen? Yo pa koupe viza G9 mwen. M gen yon viza G9 an fanmi e alye mwen yo mwen tout. M pa renmen Repiblik Dominikèn. M pa bezwen al viv kote konsa. M pa renmen Etazini kontrèman a sa moun panse. M pa bezwen viv Etazini. M pa di sa paske m nan sitiyasyon m ya, m di l paske e verite. Byen si m ta renmen vwayaje, m ta renmen vizite New York, m ta renmen vizite Miami, m ta renmen vizite Repiblik Dominikèn, men m pa bezwen kote sa yo pou m viv. Kotrè map viv la, nan mitan pèp mwen, lakay mwen, e la m renmen peyi sa, nan bèl solèy mwen. E peyi sa m renmen. Peyi seksè yo pa fè m anyen. Yon sèl fwa li te kite peyi Dayiti, li te pase 3 mwa an Repiblik Dominikèn pandan l tap travay nan yon konpayi chinwa ki nan Site Solèy. Apre, li pa janm kite peyi a. Pou yon etid paske m t ap travay pou yon konpayi avan menm ke m te nan lapolis. M te travay pou yon konpayi ki rele Samsonite 24, ki se yon konpayi chinwa e ke ki te enstale l Site Solèy. Yo te voye m an Repiblik Dominikèn al fè twa mwa, al pran fòmasyon. Apre sa, m pa janm kite peyi sa. Sèl kote chèf Jenèf Fanmi e Alya ta renmen ale pèp ayisyen, se Okap, Labadi, Jakmèl, Pòsali. Tout rèv li se vizite tout Ayiti. Men elas! M ta renmen al Okap, renmen al Labadi, epi tounen gen aksè pou m al Jele. M ta renmen vizite Ayiti. E la m ta renmen vwayaje. Èske Babekyou nan po l? Èske jounen jodi a li kapab konsidere tèt li kòm yon bon moun parapò a ansanm de temwanyaj? Èske l ka konsidere tèt li tou kòm move moun pa rapò avèk zak ki sou do l? Li te reponn konsa. Mwen bon pou yon pòsyon moun, m move pou yon lòt pòsyon. M fè byen pou anpil moun, m fè mal pou yon pakèt lòt moun. Se lalwa de lavi, le noir et le blanc, l'equilibre. Yo pa ka leve yon bon maten pou yo akize w. Jan ti pwovèb kreyòl la di, Lafimen pa janm leve san dife. Men Barbecue chita sou chèz li, lap tann menm jan avèk tout politisyen. Sa yo repwoche l yo pou yo pwouve l. Pou sa yo akize m ki vrè yo, m ta swete yo pwouve yo. Men pou sa ki yo akize m ki fo yo, m ka m ka konte yo ba ou. Masak Lasalin, fo, m pat janm Lasalin. Masak Bèlè, fo. Masak, masak, masak fo. Tout se pa rapò avèk yo pa ka kontwole m politikman. M pa yon esklav k ap travay pou yo. Lefètke m refize fè djòb sal pou yo. Pou yo mete tout dosye sa yo sou do. Men pou lòt sa yo akize m yo, pou kot prèv yo? Yo akize m konn tiye moun, boule moun. Nan tan eklere sa a, poko janm gen yon telefòn entèlijan ki pran foto m kote m ap tiye yon moun, kote m ap boule yon moun. Chèf gang Jenèf la, Rete de bra louvri. L ap tann Leta ayisyen. Yo prè pou yo dyaloge. Men Leta a malerezman pa gen volonte. Donk, pa gen kanpe. Revolisyon tèt dwat paske chèf yo abitye vole al envesti nan lòt peyi Pa gen anyen kap chanje lakay yo. Otorite ki la yo, yo pa gen okenn volonte pou yo rezoud bon sa ki gen la a kòm pwoblèm. Si yo te vle rezoud li, dayè nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e alye mwen yo, nou menm tout, nou ouvè pou nou dyaloge, pou nou pale a Leta, pou nou di Leta men sa nou vle, men kote nou vle ale, men ki revandikasyon ke nou genyen. Nou pare pou sa. Men leta sa pap fèl paske moun ki fè pati de leta sa se de konwonpi ki gen nan mis kom misyon ki gen nan tèt yo selman vòlè lajan peyi a pou yal envesti an frans pou yal envesti kanada pou yal envesti sendomeng pou yal achte bèl kay etazini. E nou menm nou la, nou se Ayisyen, nou pot peyi a nan kè nou, nou renmen l. Nou ta swete gen yon Leta ki vle chita pale avèk nou ansanm pou nou met tèt nou pou nou gade kòman nou kapab jwenn yon solisyon. Non sèlman pou nou sekirize peyi sa a, pou nou met sekirite ladan l, ansanm pou nou gade kòman nou kapab fè pou nou devlope peyi sa a. Pou chèf de gang Jimmy Chérizier alyas Barbecue, Sanksyon Kanada Lèzetazini pran kont oligak yo ansanm avèk politisyen yo se bon paske yo vòlè twòp, ranmase lajan peyi a, al envesti l an Repiblik Dominikèn, jounen jodi a men Repiblik Dominikèn ap imilye yo, ebyen se paske mesye sa yo pat janm vote yon bon lwa, pandan ke yo te nan paleman an. Etazini, Kanada ap pran kont oligak yo avèk klas politik yo, m panse se yon bon bagay li ye pou peyi an. Lè w pran yon nèg ki te senatè, ki vòlè lajan peyi an, ki pa fè yon lopital nan peyi an, epi l al envesti kòb sa an Repiblik Dominikèn. Jodi a, rasis dominiken yo ap imilye frè ak sè nou yo. Kiyès ki lakoz? Se nèg ki te senatè sa yo, ki pa vote yon bon jan lwa nan peyi an. E pou fini, chèf de gang nan te voye mesaj bay pèp ayisyen an pou l di l reveye l, rete fèm malgre jounen jodi a peyi Dayiti ap benyen nan labou. Sa p ap rete konsa puiske ebyen lespri zansèt yo toujou ap veye sou nou e si jounen jodi a Lèzetazini, Kanada ap pran sanksyon kont yon seri de otorite, se paske van chanjman an kòmanse vante sou peyi a. Espri yo, espri zansèt nou yo, malgre tout sa yo fè, toujou ap voye je sou nou. E sa k fè, malgre ou wè peyi a nan labou, malgre kote ou wè nou ye la, Ayiti gen pou l releve. Ayiti gen pou l rebroute, Ayiti gen pou l retounen sa l te ye an, lapèl dèzantiy. E m panse. E van chanjman an k ap soufle. Se van chanjman an ki fè w wè y ap pran sanksyon kont oligak yo. E van chanjman an ki fè y ap pran sanksyon kont politisyen yo. E van chanjman an, sa se fòs mistik peyi an. M panse Ayiti pa ka desann pi ba. M panse peyi sa. Yon lè, nou gen pou nou jwenn fyète nou, pou nou di nou fyè nou se Ayisyen. Medam, matmwazèl e se mesye, gwoup Kwasans klotire mèkredi 19 avril la trezyèm somè entènasyonal finans anba tèm Finans Eko ii, Devlopman Ekonomik ak Ekoloji, Aktivite sa ki te demare lendi 17 avril te dewoule nan prezans premye minis Ariel Henry. Nan diskou sikonstans lan lokatè primati a kwè povrete se youn nan kòz degradasyon anviwònman an tankou sitwayen yo kap koupe pye bwa e menm mete dife nan forè yo dwe gen kondisyon ki kreye pou gen envestisman andedan peyi a sa ka ede sak pi fèb yo dapre eksplikasyon premye minis lan. la pauvreté est l'une des raisons principales de la dégradation de la situation de notre pays. C'est la pauvreté qui pousse nos compatriotes à détruire leur environnement, à couper les arbres pour faire du charbon, et même parfois à mettre le feu à ce qui nous reste de forêt, en vue d'augmenter les espaces cultivables, parce que les parcelles épuisées par l'érosion ont des rendements de plus en plus faibles. C'est la pauvreté qui fait de nos jeunes et même de nos enfants des poids faciles pour les gangs qui les recrutent, les drogues et les utilisent pour réaliser leurs forfait. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que la terre s'en va avec l'érosion. Mais les hommes aussi s'en vont. Les femmes également d'ailleurs. Vous voyez de quoi je vous parle. Et notre économie se contracte. Les réflexions qui sont produites pendant ces journées de débat devront nous permettre de nous projeter dans l'avenir immédiat, mais aussi de penser le moyen et le long terme. C'est une bonne idée de consacrer cette dernière journée au centre de facilitation des investissements, parce que justement, les investissements c'est ce qui nous manque terriblement ces temps-ci. Mes amis, pas de route, pas bois. Si nous voulons nous en sortir, si nous voulons briser le cercle vicieux de la pauvreté, si nous voulons donner à notre jeunesse un avenir et de l'espérance, il nous faut impérativement créer les conditions Pou atire masivman des envestisman an Ayiti. Pa denvestisman, pa danplwa dirab. Okazyon pou Premye Minis Ariel Henry anonse gouvènman ap travay nan tèt kole ansanm avèk Haut Conseil de Transition an pou pèmèt enstitisyon demokratik yo refonksyone nòmalman epi bay pouvwa ak moun popilasyon an chwazi nan eleksyon daprè chèf gouvènman an se sèl mwayen pou peyi a retounen nan stabilite. Au nivou du gouvernement, nou fezon se kil fò. en concertation avec le Haut Conseil de la Transition, pour parvenir de les meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est la, la condition sine qua non du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée de travail et j'attends les propositions qui sortiront de ces trois jours du sommet de la finance avèk enpasyans. Se responsabilite Leta a pou asire sekirite sitwayen yo, deklarasyon Premye Minis Ariel ki di gouvènman an ap fè tout sa k posib pou bay mwayen nesesè ak fòs lòd yo pou konbat fenomèn ensekirite a, menm si l rekonèt li p ap fasil. Chèf gouvènman an ankouraje envestisè vin envesti, ou serye Ariel? malgré anpil imaj negatif, kapib liye sou rezo yo, kap dekourajè yo. Ave di, ou sè rè rè rè, anoutan del beba isi. Sè la responsabilité de l'État d'assurer à tous et à chacun la sécurité indispensable. et une prévisibilité certaine sur l'évolution de la situation générale du pays. Sécurité pour la libre circulation sans risque des personnes et des biens. Sécurité contre les agressions des gangs armés. Sécurité juridique pour garantir les droits de propriété foncière. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour mieux équiper et mieux former nos forces de sécurité nationale. n'est pas facile, mais nous y travaillons. Il est évident que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Nous avons des raisons d'espérer que la donne va changer. Je prendrai un troisième exemple. C'est le secteur de la construction, du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur est pratiquement vierge et devrait intéresser les investisseurs. Mais ceci suppose que l'État prenne ses responsabilités en faisant respecter les normes et en veillant à ce que notre système judiciaire fasse respecter le droit de propriété et que les forces de l'ordre prêtent main forte pour l'exécution des jugements. C'est aussi la responsabilité de l'État d'améliorer les infrastructures et les services publics les routes, l'eau potable, l'électricité et l'énergie, les services de santé. J'encourage vivement le CFI à redoubler d'efforts dans l'exécution de sa mission en tant qu'agence gouvernementale de promotion des investissements. Cette institution doit se montrer plus agressive dans la mise en œuvre de sa stratégie de recherche, d'encouragement, et d'accompagnement des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, sans oublier la diaspora. Nous disons que notre pays est une terre d'opportunités pour les investisseurs. Encore faut-il que cela se sache à l'extérieur. Les images négatives qui circulent ces derniers temps sur notre pays sont susceptibles de décourager les investisseurs il incombe au CFI de faire connaître partout les avantages incitatifs de notre code des investissements, la qualité et la résilience de notre main-d'œuvre. En lisant ce que la presse internationale écrit et dit de ce qui se passe dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'un a du mal à croire que dans nos provinces, les choses sont bien différentes. Je le répète souvent, ce n'est pas l'aide internationale humanitaire qui peut sortir notre pays du marasme. Ce sont les investissements directs étrangers, créateurs d'emplois durables et bien rémunérés qu'ils feront. D'où la nécessité pour le CFI de mettre rapidement en œuvre des stratégies, des politiques actives de promotion des investissements. Avait dit, c'est imagio, mais c'est pas vrai. Ebyen fabrike yo fabrike imaj yo. Ala kote moun yo san konsyans papa. Genyen komisè Jacques Lafontant ki se komisè pakè pòtoprens lan nan tèt kole ak 4 lòt sibtiti mete kanpe yon selil kriz pou kapab trete dosye ijan yo. Chèf pakè a, ki rekonèt revandikasyon sibtiti yo, jis fè konnen sèvis piblik jistis la pa dwe kanpe. Komisè Lafontan presize selil kriz sa a ki mete kanpe a se pa pou afebli mouvman grèv sibtiti yo, Mèt Lafontan te nan mikwo Josué Belamour. Se a bon dwa pou ke Comad fè grèv yo, men yo dwe konnen tou yo pa kapab entèwonp de manyè sistematik lofre de sèvis piblik paske konsitwayen yo yo an sitiyasyon de detansyon prevantiv pwolonje arbitrè. Fòk nou adrese pwoblèm sa yo pou ke nou kapab aleje kesyon sa. Donk mwen menm antan ke komisè di gouvèneman an, m te pale avèk sèten ladan yo, notamman komisè Aubourg, komisè Zamy, komisè Jeir, fè yo konprann nesesite pou yo banm yon trèv, se ki t ap aleje sitiyasyon sa yo n ap di la a. Vwala poukwa mwen te fè apèl a trèv la, men yo pa t tande m sou trèv la e mwen menm mwen te deside de komen akò avèk 4 sibtiti, 4 ot majistra pou nou te monte yon selil de kriz paske menm an tan de gè, e ki poko sètènman prete sèman, men li genyen yon lettre de transfert nan men li, e l ap fè suivi pou prete sèman pou l kapab retwouve nou nan selil de kris la. E nou kwè ke gen 2 lòt majistra k ap retwouve nou nan selil la pou n kapab travay kòm sa. Men m ap ajoute ke selil de kris la nou monte a, li pa gen misyon pou li konbat grèv majistra yo, pou l fè echèk a grèv majistra yo. Je rappelle ke majistra yo nan dwa yo pou fè grèv, pou yo mande kondisyon amelyore, pou yo mande ogmantasyon salè, se byen, eksprime ral bò l yo, Men yo konnen menm jan avèm ke osi lwen yo ka pouse ralbòl yo, yo ka pouse deziderata yo, men yo pa kapab non pli entèwonp lòf de sèvis piblik jistis la paske yon sètifika pou yale fon etid aletranje fò jwenn li, fò legalize l. Si gon moun ki mouri, kò a kòmanse ap dekonpoze, fòk nou ba li yon. Rekizisyon an paran an bay nan ponp funèb pou yo al pwosede a funeray la. Si gen yon kò ki ye pa tè, swa pa bal ou pa otre sikonstans, anben fòk genyen yon komisè ki fon rekizisyon a OPJ ou a OJDP pou yo kapab leve l. Donk sètadi pou sè rezon ke yon koulwa dijans imanitè pou ke nou kapab trete de dosye ijan. Dirijan plizyè òganizasyon politik te devan rezidans Premye Minis Ariel Henry yè mèkredi a, nan kad yon sitting nan lide pou denonse iresponsabilite Premye Minis Ariel Henry devan fenomèn ensekirite ak lavi chè k ap toupizi popilasyon an. Okazyon pou pwotestatè yo egzije depa Premye Minis Ariel Henry ki di Li pap regle anyen nan gouvèneman, yon repòtaj ansanm avèk Josué Belamour. Jan sa te prevwa, divès militan politik ki regwoupe plizyè òganizasyon debaz reponn prezan nan premye jounen sit-in 2 jou sa yo te anonse devan rezidans prive Premye Minis Ariel Henry nan MISO. Objektif mouvman sa se pou denonse konpòtman lepèvag Premye Minis Ariel Henry nan dosye ensekirite ak lavichè ki de jou an jou ap konplike lavi popilasyon an. Léonard Jean Renalno ki reprezante Mouvman Kri Nasyonal se youn nan inisyatè mouvman mobilizasyon sa. Ariel se youn nan moun ki koz prè de 200 mil moun mouri nan 20 mwa li pase anndan pouvwa. Nou te devan primati pou ke nou di twòp san vèse fòk Ariel li ale. Nou konnen popilasyon an grangou anpil yap tiye yo. Y ap kidnape yo. Jodi 19 avril la, nou devan Primati pou ke nou di nou bouke. E demen, an depi de tout sa k ap fèt, n ap la ankò. Se yon sitin ki dewoule anba gwo dispozitif sekirite lapolis. Yon ti tan aprè, jwèt la pral gate. Fòs lòd yo lanse gaz lakrimojèn epi tire bal kawotchou pou eseye dispèse pwotestatè yo, yon konpòtman militan politik yo denonse. Nèg yo fonse machin yo sou mwen. A chak fwa m vin la nèg yo di viktim mwen. Mwen te di anbasad Kanada, anbasad Lafrans, anbasad Lèzetazini. Nan nou la, yon branch cheve nan tèt nou rache, reskonsablite a sou tout moun k ap sipòte Ariel Henry. Jodi a tout depite ki te nan opozisyon an, sa k pase la sou kont yo. Yo maltrete militan yo, poukisa paske yo wè gen anpil moun ki rasanble devan biwo premye minis lan pou yo di yo bouke avèk kidnapin, pou yo di yo bouke a lavi chè, donk jodi a kidnapin nan sa montre li pa deranje lapolis. Bilan, 2 jounalis medya an liy viktim, youn resevwa yon bonbòn gaz lakrimojèn nan pye, lòt la resevwa li menm yon bal kawoutchou nan ponyèt goch. Antouka pwotestatè yo antann kontinye ak mouvman mobilizasyon sa jiskaske revandikasyon yo satisfè. Se byen malere nou wè jan lapolis vini avèk britalite, choute jounalis, bat militan, se vrèman grav. Medam, matmwazèl e mesye, sitiyasyon an toujou konplike pou moun k ap frekante biwo imigrasyon Miragwàn, kote pou yon twazyèm jou nenpòt biwo a rete san pèsòn moun pa ka jwenn sèvis, sitwayen sa yo ki te an kòlè te òganize yon sitting pou fè pase fristrasyon yo. Ann koute jan sa te ye nan mikwo korespondan nou Henri Claude Clercin depi Miragwàn. Kòdonatè depatmantal Inyon Nasyonal Nòmalyen Ayisyen, UNNO, branch Nòdwès la mèt Clavel Gelin anonse grèv manch long nan tout etablisman eskolè nan depatman Nòdwès la. Objektif grèv la se pou egzije leta reponn ansanm avèk divès revandikasyon anseyan yo ki se regilarize pewòl anseyan yo, ogmantasyon salè, nome pwofesè ki kalifye k ap travay ki poko touche, pou site sa yo sèlman, daprè Clavel Gelin ki te nan mikwo korespondan nou Jebson Petit depi nan departeman Nòdwès. Akize pou detounman byen piblik ak trafik denfliyans, direktris jeneral kès asistans sosyal la, Edwine Tonton retounen lakay li aprè jij enstriksyon Wilner Morin te fin tande l nan biwo l sou wout Frè nan dosye denonsyasyon kòripsyon cas. Mèt Newton Saint Juste te youn pami avoka k ap defann direktris la. N ap sinyale Tonton gen randevou pou l retounen devan jij M pa gen rad pou m mete la, m pa gen anyen nan men m. M pa kite ti moun yo, menm lekòl yo pa ale poutèt kòb machin. Epi tou m gen 15 jou nan Miragwàn nan, m ap pase mizè, m pa tounen, m pa gen rad. E ka yon moun mande yon rad pou m met sou mwen la? Tèlman m ap pase mizè, Pòtoprens m soti. Gwoupman Gonayiv Debou envite tout komin nan depatman an vin patisipe ak yo nan mach pasifik k ap fèt 26 avril k ap vini la a nan Site Lendepandans lan pou denonse gouvèneman Ariel Henry ki p ap regle anyen nan tèt peyi a e plis pase 20 mwa li sou pouvwa a se bandi ak zam k ap fè lalwa tout kote nan peyi a Pòtpawòl kòdinasyon òganizasyon nan rejyon Nip Pierre Philogène ki tap reyaji sou seri de sou seri de sanksyon peyi Etazini, Kanada ak Repiblik Dominikèn pran kont yon seri de pèsonalite andedan peyi Dayiti, li fè konnen sa yo se jwèt timoun, jwèt tè. Daprè responsab òganizasyon an ki di si peyi sa yo te vle ede Ayiti. Batay kont teworis Leta a lanse nan vil Gonayiv jodi mèkredi 19 avril 2023 a Gwoupman Gonayiv Debou envite tout lòt komin ki nan departeman an pou vin patisipe nan yon kokennchenn mach pasifik y ap fè le 26 avril 2023 nan Site Endepandans la. Selon responsab yo, se pou denonse gouvènman Ariel Henry a ki gen plis pase 20 mwa nan tèt peyi a, ki ak zam k ap fè lalwa nan prèske tout peyi a. Kòdonatè Gonayiv Debou a, Mesye Ravel Norges te pale konsa nan mikwo laprès. Jodi a, se paske nou gen yon ensekirite ki kouwone pa yon Leta de terè ki ap dekapitalize popilasyon an, k ap apovri chak grenn fanmi ki anndan sosyete a. Tou sa fè nou kwè ke. Genyen yon rezon fondamantal pou ke chak Ayisyen mete yo ansanm. Selon Enjenyè Nogues, se tout Ayisyen ki pou fè yon sèl pou retire tèt yo nan sitiyasyon ke yo plonje jodi a, pase sa k ap pase a gen men Leta dèyè l. Nou di non a la terreur d'Etat, non a yon Leta ki pa ofri nou anyen an matyè de sekirite, an matyè denvestisman. Donk, famiy yo ki jodi a. m pa konn ak ki sen pou yo adrese yo, ou genyen menm ti machann yo. Ti machann ak madan sara pa epanye de zak ke bandi ap komèt nan 4 kwen peyi a, espesyalman nan Latibonit, yo teworize yo, kidnape yo e pran tout sa ke yo genyen lè yap travèse sou plizyè twonson wout nan nivo Latibonit la. Dayè, yo osi viktim ke tout klas komèsant la. Y ap dekapitalize yo, y ap pran yo, y ap kidnape yo, y ap ransonnen yo. Jodi a, pou nou menm ki nan Latibonit, nou kantonnen. Partout a travè tout departement an pa gen gang e nou konprann rezon ki fè tout gang sa yo yap jèmen se paske nou fas yon leta iresponsab ou di mwens ki se yon envestisè dirèk menm de gang yo. Non enjenyè Nogues si leta vle l ta ka stope emoraji gang yo paske se yo menm ki gen kontwòl ladwann Pa gen otorite pou li ta bloke sitiyasyon sa a paske se li ki kontwole dwàn. Jodi a, fas a yon tèl sitiyasyon, Gonayiv Debou kòm yon òganizasyon anndan Gonayiv ki konprann bezwen nasyonal la, nou pran le devan pou nou envite. Chak grenn Ayisyen ki pa fè pati de sistèm. Selon Enjenyè Nogues, chak grenn Ayisyen ki pa fè pati sistèm teworis apatrid k ap kraze peyi a dwe patisipe nan ansanm daktivite ke Gonayiv Debou ap fè nan Site Endepandans lan oubyen chak zòn pran responsablite yo pou mande mouche Leta pou pran responsablite l swit avèk ensekirite galopant sa atravè peyi a. sa ki fè ki pa fè pati de strikti sa de vwayokrasi sa ke leta enplante anndan peyi a pou nou di yo le 26 si Dye ve 26 avril a pati de 9 è nap demare yon mach e sèt fwa si pou nou di non ak tout fòm de gouvèneman Yo t ap anpeche zam ak minisyon soti lakay yo. Pierre Philogène te nan mikwo korespondan nou Henri Claude Cerclin depi Miragoâne. Ou konprann? Se pipi dcha kon di lanbè konn di. Ou konprann? Donk bagay sa yo se manje tè yo ye, se bagay pou fè pou fè timoun dòmi. Monchè kèlkeswa timoun la a ou konprann, ou eksplike sa l ap konprann. L ap konprann ke sa k ap fèt la a se ipokrizi, se mètdam, ou konprann, se pou fè moun dòmi. Donk, pa gen anyen k ap fèt. Dayè, majorite moun ki sanksyone yo se de moun ki te an misyon pou gouvènman ameriken. Lè n pran Michel Martelly, se gouvènman ameriken ki te enpoze l la a wi. Tout Ayisyen konnen Dènye eleksyon Preval te fè an 2010 pou te se Jude Celestin ki te prezidan wi. Se anbasad amerikèn menm ki kraze eleksyon an li di li pa dakò a rezilta a epi ki enpoze Michel Martelly kòm prezidan wi, ki bay Jovenel malgre pwoblèm yo a Jovenel yo asasine misye enben asasina Jovenel la se yon bagay entènasyonal wi, se yon krim transnasyonal li ye ou konprann li chaje etranje dèyè majorite moun ki te vin planifye bagay la se a letranje yo soti e Anpil ladan yo se 2 ajan cia se etazini yo fòbe e tout yon valè reyinyon fèt miami alò alò kòm si m ta di w sèvis sekrè ki pi pèfòman sou planèt la pa okouran de tout demach sa yo ke ke jovenel ta pral mouri ou konprann donk enben se se se yo menm bon kounya se yo k ap mennen ankèt sou asasina prezidan an donk e se yo k konn kiyès pou yo mete nan prizon kiyès pou yo kite lib ou konprann tout bon sa se nèg yo kap mennen tout bagay yo donk finalman aprè asasina jovenel men se yo menm wi ki enpoze nou ariel henry donk tout moun konnen se yon twit ee madan lalim ki fè ariel al pran enstalasyon. Enben moun sa yo se pa ayisyen k mete yo, se pa pou ayisyen non yap dirije peyi a, yap fè djòb entènasyonal la, se sak fè n di se yon premye minis bouwo ou konprann kap jwe wòl entènasyonal la, kap ede entènasyonal la konsome kawo yo tabli nan peyi a pou fè konnen, gade pou wè tout demach, tout tantativ ayisyen fè pou jwenn de konsansis pou kapab pwopoze de dirijan. ki plizoumwen koresponn ki ka kòlte ak sa n gen la kòm sitiyasyon, yo bòykote tout, nou kapab rive redrese sitiyasyon peyi a pou konsome kawo a. E se sa yo mete Ariel ap Donk, enben, si yo te vle ede nou, donk yo pa t ap federe gang pou nou, yo pa t ap ba yo zam ak minisyon, sa vle di tout zam ki soti, tout bal bandi yo jwenn pou yo itilize, se Etazini yo soti. Enben, gen yon bagay ki senp, mwen menm, nou te timoun, gen yon valè e, M te kab di tantativ ki te fèt depi sou Divalye, de nèg t ap goumen kont pouvwa Divalye a, te vle pran zam kont pouvwa Divalye a. Se gouvènman ameriken wi, ki te, ki pa t ba yo opòtinite pou yo t antre a zam pou yo te vin konbat Divalye wi. Donk depi, depi sou Divalye, pè wi. Donk Etazini te anpeche nèg. soti a zam lakay li pou vin konbat Divalye. Lè, lè gen, si ta gen youn ki resi chape, yo gentan, konprann, alète pouvwa a pou finalman pran de mezi pou kontrekare yo. Bon, kounyeya, ou gen de teknoloji ki trè avanse, nèg yo gen de aparèy sofistike, yo gen tout kalite skanè ki ka idantifye, ou konprann, kèlkeswa sa w ap pase avè l, ou konprann, soti lakay ou pou antre la, epi ou, epi, Se kounya yo pa gen posiblite pou yo ba n kout men pou yo anpeche pakèt zam sa yo antre la pou pwazonnen peyi a konsa? Enben malè peyi a te kwè se gouvènman ameriken wi, se yo menm ki ponpe nou a zam konsa, yo pase sou nan pò nou yo avèk fontyè Sendomeng. Si yo te vle bay peyi a yon kout men enben se sa yo t ap ede n fè wi, gouvènman dominiken an t ap bloke zam k ap pase sou fwontyè yo epi Etazini pa t ap kite pakèt pil zam avèk bal sa yo antre vin alimante gang. Medam, Matmwazèlz e Mesye, nan yon kominike li mete deyò, Direksyon Lekòl Dwa ak Ekonomi Okay la fè konnen depi nan dat 18 avril 2023 a, li satisfè egzijans Rektora Inivèsite Leta Dayiti ki gen pou wè ansanm avèk pwofesè pou asire direksyon lekòl la ak done akademik ansyen ak nouvo etidyan yo direksyon lekòl la ki presize delè rektora te bay pou satisfè egzijans yo te twò kout tou malgre yo solisite yon pwologasyon delè men rektora refere koupe rapò ansanm avèk lekòl la e menm entèdi yo itilize so ansanm avèk logo UEH la. Patrick Douyout, pwofesè nan lekòl dwa Okay, ki t ap reyaji sou sitiyasyon rektora a pran pou kanpe tout rapò l ansanm avèk lekòl la e rekonèt lekòl dwa a t ap fonksyone mal depi plizyè lane. Li antann reyini ansanm avèk plizyè lòt kòlèg pou wè Kijan yo te kapab jwenn yon solisyon ak pwoblèm sa pou sove patrimwàn sa ki egziste depi plis pase 10 lane? Sitiyasyon lekòl piblik yo ki agrave e ki menm ap anpire jounen jodi a se rezilta konpòteman manfouben pouvwa a toujou afiche nan boude revandikasyon pwofesè yo, daprè Dorcely Masly, vis prezidan Federasyon nasyonal sendika anseyan yo, Lasante se richès, fè spò kapab pèmèt ou rete an sante. Pou aktivite spòtif, nou fè plas ansanm avèk Jonathan Charles ki pral ba nou detay. Bonjou a chak moun ki konekte sou paj Jounal Tout Ayisyen Konekte 509. Jonathan Charles ap prezante nou ribrik spòtiv la. N ap kòmanse ansanm avèk dosye foutbòl ekspatriye. Nan yon entèvyou gòlkipè entènasyonal ayisyen an Johnny Placide te bay ansanm avèk chèn Ligue 2, Johnny Placide te pale sou fason li te debake nan ekip Sporting Club Bastia an dezyèm divizyon fransèz. Gòlkipè ayisyen an fè konnen se kòm ranplasan li te vini, n ap site, Quand je suis arrivé l'année dernière, c'était dans le rôle de numéro 2». je suis arrivé pour accompagner les jeunes, amener mon expérience et je n'avais pas en tête de jouer directement, même si je m'entraînais à fond. De la position dans laquelle j'étais, c'était plus facile pour moi, j'avais tout à gagner. Capitaine sélection haïtienne Nantes Alépine vous dit, il y a eu deux petites discussions au sujet d'un renouvellement de contrat. Après, je pense que tout le monde veut se concentrer sur cette fin de saison. Après, on discutera Sa vinitra sureman. De sa entreplante, finit pour dit, personelman, j'aurais préféré plus rapidement, mais s'il faut atteindre, sa ne me pose pas de problème. Les dirigeants veulent sans doute se concentrer sur la fin de saison. Mon cas vinitra après. C'est ça que Johnny Placide lui-même euh, lité fait qu'on est. N ap raple Johnny Placide gen 35 an, depi 2021 l ap jwe nan ekip Sportif Club Bastia. Sezon sa, Placide gentan jwe 27 match nan chanpyona, li te rate 4 match se an rezon de blesu. Nan Ligue 2 a, aprè 31 joune, Bastia gen 55 pwen, li an senkyèm pozisyon. N ap kite dosye foutbòl ekspatriye, nou pral pale la Lig dè Chanpyon. Gen 2 match ki te jwe yè mèkredi an nan kar de final retou yo. Nan Allianz Arena, Bayern Munich t ap resevwa Manchester City. Bayern ki te bezwen enpoze pa 4 gòl deka. Malerezman mirak la pa fèt, Bayern fè 1 a 1 avèk Manchester City. Poutan se Sky Bleu k te ouvri skò la nan 57 tièm minit de jeu avèk sibòg Norvejyen an Erling Bro Haaland. Se 12 zièm gòl Haaland nan Lig dè Chanpyon an sezon sa. Men nap sinyale tou, nan premye mitan nan 37 tièm minit de jeu, Erling Haaland te rate yon penalti sa ki te anpeche City te jwenn ouvèti skò la. Bayern te goumen jiskaske nan fen match la yo ta pral egalize sou penalti avèk Joshua Kimmich ki te egalize pou Bavawa yo, men fòk nou di se yon aksyon kote Sadio Mané li menm tap eseye santre de la gauche vers la droite Ruben Dias merite detache abit la ki te akòde penalti a bay Yann li menm bon nou di se Manchester City padon li kalifye nan lòt match la Inter de Milan nan Giuseppe Meazza t ap resevwa ekip Benfica e pòtugè yo te bezwen bat pa 3 gòl deka sa pa rive fèt puiske match la fini 3 gòl nan chak kan poutan se Enteris yo ki te ouvri skò la nan katòzyèm minit de je avèk mitan teren italyen Nicolo Barilla Pòtugè yo te egalize avèk Hornes nan 38 tièm minit de je, Inter de Milan ta pral fè 2 gòl avèk chanpyon du mond Arjantin an Lautaro Martinez nan 65 tièm minit de je, yon lòt Arjantin Joaquim Correa te fè 3 a 1 an nan 78 tièm minit de je. Pòtugè yo ta pral reyaji avèk Antonio Silva nan 86 zièm minit de je, Moussa an tout fen de pati 90 plis 5 sove lonè ki fè Benfica pa pran tikè ale retou nan men ekip Inter de Milan. Inter de Milan avèk ekip Manchester City an yo kalifye, kiyès yo pral jwenn? Nou pral jwenn yon Real Madrid Manchester City silvouplè an demi final Milan AC Inter de Milan. Demi final yo ap gen pou jwe 9 ak 10 Me Real Madrid ap resevwa anvan nan match ale a. Pou Milan-AC ansanm avèk Inter de Milan, se yon sèl stad 2 ekip sa yo menm yo pataje, se stad San Siro a lè Milan-AC ap resevwa, men li se Giuseppe Meazza lòske se Inter de Milan li menm kap resevwa. 2 ekip sa yo dènye fwa yo te kwaze nan demi final Lig dè Chanpyon se te an 2003, lè sa se ekip Milan-AC a ki te jwenn biyè kalifikasyon l pou final e la nou an 2023 nou pa konnen ki jan sa pral pase. Itali ki deja konnen li gen yon ekip an final paske Milan AC ansanm avèk Inter youn nan yo kanmenm pral fè final Itali gentan gen yon pye l nan final nou wè se 6 ans plus tard yon klèb italyen de retou silvouplè nan final Lig dè Chanpyon. Fòk nou sinyale Real Madrid depi sezon 2010, 2011 nan 13 demi nan 13 sezon Real tande sa se 11 demi final Real Madrid li menm gentan fè sa vle di nou wè Real Madrid li menm son abitye silvouplè avèk koze demi final nan lig dè chanpyon atansyon Manchester City eske Skyb yo pral pran revanj yo piske la sezon pase Real ansanm avèk Manchester City yo te kwaze nan demi final Real te gen rezon sou Manchester City nap kite dosye lig dè chanpyon nou pral pale la lig Europa pou nou gade kòman sa li menm lap ye pou kar de final retou yo jedi 20 avril la. Tout match yo ap jwe a 3 zè nan Olimpico a ki ka kenbe 72698 moun AS Roma ap tann Feyenoord de Rotterdam nan match ale a se Neerlandè yo ki te enpoze yo sou strik minimòm nan 1 zero. Italyen yo ap bezwen bat pa 2 gòl deka si tout fwa yo ta vle kalifye pou lè demi final. Nan dezyèm match la nan Lottopark la 21500 plas an Bèljik Union Saint Gilloise ap akeyi Bayer Leverkusen. Nan match ale a li te fini a egalite 1 a 1, nenpòt ekip ki bat jodi an l ap kalifye pou lè demi final. Twazyèm kar de final la se pral an Espany nan Ramon Sanchez Pizjuan nan nan vil Séville ke kalkile 43 mil 883 plas se stad la. FC Séville ap resevwa Manchester United nan match ale a li te fini 2, 2 Nenpòt kote viktwa la soti an se ekip sa li menm k ap kalifye. E dènye kar de final la, se nan peyi Pòtigal nan stad José Halvade a ki ka kenbe 50.076 moun, Sporting Portugal ap resevwa Juventus de Turen. Nan match ale a, Italyen yo te bat Pòtigè yo yon gòl a zewo. Sporting ap bezwen bat pa 2 gòl deka si l vle kalifye, yon viktwa 1 zewo Match la ap kontinye an pwolongasyon. Vyèy dam nan li menm nenpòt match nul e si l rive bat menm sa ap ranje koze l l ap jwenn biyè kalifikasyon l. N ap kite La Ligue Europa nou pral pale Europa League konferans, kar de final retou yo silvouplè. Pwogramasyon pou jodi 20 avril la, ap gen 2 match a midi 45 nan stad Artemio Franchi a nan peyi Litali. Stad sa ka kenbe 43 mil 147 plas. Fiorentina ap tann Lech Poznan ki se yon klèb Polonè. Nan match ale a, Italyen yo te kraze Polonè yo 4 gòl a 1 lè Shpozdan ap bezwen bat pa 4 gòl deka si tout fwa l ta vle kalifye. Fiorentina li menm, nenpòt match nul, nenpòt defèt yon gòl 2 gòl deka, se li k ap kalifye. E nan lòt match la nan peyi Lawolann nan AFA Stadion an, 19 mil 500 plas, AZ ak AZ Alkmaar ap resevwa Anderlecht. Nan match ale a se Bèlj yo te bat 2 zero, Neyèlandè yo ap bezwen bat pa 3 gòl deka si tout fwa yo bezwen kalifye, nenpòt match nul, nenpòt defèt 2 gòl deka ap ranje koze Bèlj yo. Ap gen 2 match a 3 zè nan stad Olympique de Londres lan West Ham United ap tann Lagontwaz Se yon seri ki rete ouvè, nan match ale a li te fini yon gòl nan chak kan, e nan Allianz Riveira ki ka okipe 35 mil 624 plas nan peyi Lafrans, OGC Nice pral jwe fas a Football Club Bâle, yon klèb ki soti nan peyi Laswis, nan match ale a li te fini 2 gòl nan chak kan, nenpòt ekip ki rive enpoze l la, Se li menm kap kalifye, nenpòt match nul, se ap prolongasyon, si yo pa rive depataje yo se nan tir au but li menm li pral fè. Nap fini ansanm avèk dosye basketball NBA, playoff yo ap kontinye nan nap fè konnen kijan sa li menm li te ye nan TD Garden nan, gen Boston Celtics ki domine Atlanta Hawks 119 a 106, ilyefor ameriken 25 an Jayson Christopher Tatum fè yon double double, 29. Bò kote Clippers yo, malgre Kawhi Leonard fè 31 pwen, Russell Westbrook fè 28 pwen, sa pa sifi, Phoenix mete seri an a 1 a 1. Rezilta lòt match nan Rocket Mortgage Field House la, Cleveland Cavaliers kraze New York Knicks 107 a 90. Ewo sware a se mineur ameriken 23 zan, Darius Garland fè 32 pwen nan match la. Gen aryè lan, n ap pale de Caris Coleman Sixers yo ap mennen 2 zero sou Nets yo nan seri sa. A 10 jwen nan aswè nan Chase Center ya devan 18 mil 64 plas, Golden State Warriors ap tann 2 pye fèm Sacramento Kings pou match sa, Draymond Green pap la, NBA sanksyone l pou Game 3, se pral twazyèm game. Jonathan Charles tap prezante nou ribrik spòtif sa sou tak 509. Merci Jonathan, donk pa bliye frè se sè byeneme li enpòtan chak maten pou pi piti ou ka fè 15 minit ap mache sa pèmèt ou rete an sante. Medam matmwazèl e mesye byen vini nan ayiti peyi spesyal jodi a se jedi wikenn nan ap pwoche men kote sa w pa ka fè la ann gade ti videyo sa ansanm humm ou pa ka fè yon ti chita konsa kot sa w pa ka fè la pou fè yon ti videyo konsa pou poste E bagay ki di wi pèp ayisyen, lè wap gade yon film santimantal epi ou pa gen, ou pa gen yon moun pou panse, pa yon moun ki pase nan tèt ou menm. Ou chita la wap tande gwo mizik damou, pa gen yon moun ki pase nan tèt ou. E tout moun ki koze avèw mande yo kote jwenn nimewo pi gade malerèz bo lakay la ki tap travay la. Emen l gen moun li la. Hein week-end nan klè. Antouka, jan n toujou renmen di l, Ayiti dictature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la République des coquins, sèl vòlè yo k ap rete. Qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonsoir tout moun, randevou ka se pita 7 heures pou yon lòt videyo.